Bwa kale! Bwa kale! Bwa kale! Pwovèb la di, lawouze taye banda tout tan solèy poko leve. Wi, se sa l ye menm. Ebyen, bandi nan peyi Dayiti t ap taye banda yo, se paske pèp la potko leve kanpe dèyè yo. Ebyen, nan moman an la a, pèp la leve kanpe. Te gen yon epòk, se te popilasyon an ki te konn ap veye kilè kòman n kapab fè yon ti sòti, ebyen nan moman an la a se bandi yo k ap veye kilè kòman yo kapab fon ti sòti. E se sa l dwe ye menm. Fòk bandi a konnen depi l sòti, depi si yo konnen ke se bandi l ye l pap tounen lakay li. Lè sa a l ap rete nan tou kote ke l kache a. E nou pap pale anpil. Nou pral fè w tande Vitelòm jodi a ki fè yon deklarasyon. Men n ap deja avèti w. Vitelòm nou te konn tande oparavan an se pa l ou pral tande kounye a la. Se yon Vitelòm ki vrèman dou tankou yon ti mouton. Se yon Vitelòm ki santi ke se jou l k ap konte la. Paske l santi ke si Bwa Kale a rive sou li, li pap ka pare l. Paske li deja pèdi anpil sòlda. E nou konnen Vitelòm se yon moun ki sanse enfim, paske pye li te kase deja nan batay. Ebyen, li pa gen kouri pou li, pa gen kòmsi pil bagay li ka fè. Se sèlman ke chita yon kote, voye ti sòlda al batay pou li. Ebyen nan moman la, Vitelòm deja pèdi anpil sòlda. Ann tande Vitelòm k ap di, men ki kote pou pèp la al bay bwa kale. Vitelòm, ban m di w sa, se chita tann bwa kale a rive sou ou, paske lè w t ap bay pèp la bwa kale, fè l kouri kite kay li, kidnape yo, fè kadejakk sou yo, pa t gen moun ki te konn pale pou yo. Bwa kale! Kaka k bal voye. Mwen salye popilasyon ayisyen an, frè m, sè m, konpatriyòt mwen yo, spesyalman moun Taba, Haut Frère, Fò Jak, Kenscoff. Mwen salye detèminasyon nou, entèlijans nou, konviksyon nou. M konnen pa gen nou youn ki ap pran nan pwovokasyon. Kote ke m konprann li trè fòmal, mesye anplwa yon strateji marye yo avèk Jenèf pou fè santi ke se popilasyon an Ki delege operasyon bwa kale. Men m konnen nou trè entèlijan n trè fò. Nou pap kite pèsòn moun pran nou nan pwovokasyon. An n pran egzanp trè klè. Yon nèg ki di nou nou prale nan operasyon bwa kale. M panse ke fò nèg sa ta gen pouvwa li ta retire odas nan zye l pou l ta anpeche bal pase ladwann pou l ta anpeche zam ap vann sou mache nasyonal la li pap fè l e l konnen l pa ka fè l. M ap fon ti ale trè brèf. Yo pran pretèks sou sa k pase Debussy a. Men m panse ke nou trè fò. Nou pa mal pou konprann. Lè n ap analize, n ap wè sa k pase Debussy a se menm avèk ti pwovokasyon ki te bay aprè asasina Jovenel la. Menm bagay mesye. He bwa kale li ye. Jovenel fin mouri e lè w wè lapolis bare an wo bare an ba swadizan y ap kenbe moun ki tiye Jovenel. E lè Jovenel ta pral mouri a kot sekirite yo te ye, kot polisye yo te ye, ou pa konnen. An n kite sa la. Paske chèf lapolis la l toujou la, l ap jere pouvwa, l ap jere tout pòs nesesè ki depann de li menm. Paske yo konnen ke li enpòtan pou yo. Men, jou va jou vyen, kaka je pa linèt, lajistis gen pou debou. Nou tout gen pou wè l. Debisi, Misye pran pretèks ke yo tiye anpil bandi, yo pran anpil zam, wi gen moun mouri, bandi mouri. Men eske n panse dat vilaj egziste, misye ap deside yon jou konsa pou al pran Debussy? Jamè. Ki sa n panse fèt san planifye? Jou k ap konte. M ka konprann. Bagay yo mal planifye. Bòs la fè bak. Li rann yo pase konsa. Men pa bliye, sa k pase a, li pa menm ka de final, vwala pou l ta semi final. Se bòs la k fè bak. Pou yo ta di ke yo ganyan. Li mal planifye ok. Paket nèg ki egare. Ok m konprann. E lè nap tande pòt pawòl la kap voye monte li pral janl pale gen yon viktwa ki pote. Ditou pa fòk nou entèlijan. Nou pase faz de poul li kounya. Menm lè ke yo ta. Mèt poze. ekipere san zam mwen menm mwen pran le kouraj e m angaje mwen vle wè yon jou nou menm popilasyon an pou n di ke n te tande pakè a te resevwa tan zam kòm deli. Hum, banm fon ti kanpe la sou sa Vitelòm di a la. Sa l di a la, si w pa konprann jagon an m pral tradui pou ou. Li vle fè w konprann ke zam yo rekipere nan men bandi yo, yo p ap janm remèt yo vreman vre. Pou ki rezon? Paske a plizyè repriz, zam sa yo tounen al jwenn bandi yo ankò. Paske bandi a gen kontwòl nèg yo. Kidonk, lè bandi a rele kote pou l rele a, li fè konprann ke gen tèl bandi ki tonbe, li gen tèl zam li pèdi, ebyen, yo negosye avèk li ankò, li rejwenn zam li ankò. Se sa li, se sa Vitelòm vle di w la. Li vle di zam sa yo pap janm al sèvi lapolis la. Zam sa yo pap janm ale kote yo ta dwe ale a. Y ap tounen al jwenn bandi yo ankò. Se sa Vitelòm vle di w. Si w pa t konprann, m tradui pou ou. Jij denstriksyon k ap mennen dosye sa a te jwenn tan zam nan dosye a. E mwen vle lapolis idantifye kantite zam ke yo rekipere yo. Nou pa p wè l popilasyon an. Kiyès nan nou k pral wè l? Pote atansyon trè klè. Nou konn sa deja. Nou konn sa. Dans les heures, dans les jours, Zanmi dans les mois. Zanmi tou pa jwenn nou ankò. M pa menm di des années. N ap remake majorite zam sa yo, se yo k ap tounen Debussy. Pèp ayisyen, louvri je nou. Si ke ta gen operasyon bwa kale ki ta pou fèt, nou konn kote pou l al fèt. Paske nou wè kiyès k ap maltrete peyi Dayiti. Nou menm, spesyalman mwen menm, mwen rekonèt mwen fè nou soufri. Mwen rekonèt mwen mete nou yon sitiyasyon nou pa konn kisa pou nou fè paske nou doute konplètman de mwen. Men pa bliye 6 pou ouvri 7 jiyè. 2021 se li kale m moun ke m ye jodi a. Men Vitelòm, èske se popilasyon ki te konbine ansanm avèk ou, ki te di w y ap ba w pouvwa, y ap ba w kòb, y ap ba w plas nan pouvwa lè yo fin touye Jovenel? Poukisa se popilasyon an k ap sibi tout bagay sa yo? Poukisa se pa moun ki te konn chita ansanm avèk ou yo Ou leve gwoup baz ou yo, wal lakay yo. Moun sa yo pa janm kidnape. Moun sa yo pa janm gen menm yon ti menm yon ti tèt fè mal yo pa janm genyen a se akoz de bandi. Yap sikile alèz. Yo alèz nan peyi a. Men pou kisa se moun ki rete nan menm blòk ansanm avèk yo kap kouri tout jounen. Zòn kote ou rete a blanch pa gen moun. Nou fè tout pèp la kite zòn nan. Pou nou ka kidnape moun mete nan kay yo. Pou nou ka kamsi jwenn posiblite pou nou fè tout zak nou bezwen fè yo. Tout alantou nou blanch pa gen moun. Nou fè pèp la pa ka ret lakay li. Pral dòmi nan lari. Pral mande ti kote pou yo ti pou yo dòmi. Aprè imilyasyon. Poukisa nou ki gen zam nan men kou nou pa ka di pou pèp la gen kote pou lal fè bwa kale. Se ou menm kòmsi yo te pwomèt lajan, yo te pwomèt plas, yo te pwomèt pouvwa. Se avèk moun sa yo pou tal koresponn. Se ou te pran zam ou yo ansanm avèk tout gwoup gang parèy ou yo, se pou t'al mache lakay moun sa yo ki te pwomèt ou a epi ki pa respekte pwomès yo. E sa pou te fè avan. Lè sa a pèp la t'ap dèyè ou. Lò, si ou te, tout fwa ke ou te moute sou rezo a, ou te fè konnen ke men moun ki te pwomèt mwen seri de bagay, Yo pa fèt e m pral lakay yo. Ou t ap jwenn moun se mache dèyè w. Paske, si yo te met zam nan men w, zam nan se pa pou te touye w, se pou te touye popilasyon an. Ebyen kounye a, si w fè zam nan tounen kont yo, ou t ap jwenn pèp la dèyè w. Ebyen kounye a, ou pa fè sa, ebyen pèp la ap vin nan dèyè w kounye a ou menm. Paske, se yo ki bay zam nan se vre, men se pa yo menm k ap tire moun. Se yo menm k ap tire moun, touye tèl moun, kidnape tèl moun, Se ti malere pa menm ka manje ou kidnape pou ka achte bal, pou ka achte zam pou goumen a la polis. Mwen menm mwen dil kom pot pawol la relate operasyon bwa kale nou menm jepep Nou trè entèlijan e n trè fò. E pa gen, pa ka gen moun ki ka fò pase nou. Nou konn fè, nou ka fè. Nou konn fè, nou ka fè. Zafè k gade yo, ki tande y ap fè yo anvi fè, ki tande moun konn fè, ki bezwen fè. Nou pa gen mesaj nap voye ba pèsòn, men sof ke nap toujou la pou n konseye popilasyon ayisyen an. Jou n met pye nou atè, malgre de zye nou la nap gade, se sa k a la ka wè l. Men de twa grenn moun nou wè nèg yo pran swadizan popilasyon an ap fè operasyon bwa kale a n ap di yo ya kite sòt. Dayè M konnen nou renmen m e m renmen nou tou. Konprann, jere tèt nou. Vijilan, veye anwo, veye anba. Theriel Thelus, m ap pote yon sèl atansyon avè w. Avèk anpil. Jounalis m konnen trè fòme, ki trè eksperimante, ki kapab ede peyi an. N ap ede l. Nou dwe vin nan peyi nou pou n fè sa ke nou konnen lalwa mande pou nou fè. Nou pran pretèks nap tiye nèg yon fason pou la jistis pa janm leve kanpe yon jou la jistis ap kanpe ou di pou moun kite vilaj moun sa ou di kite vilaj la kisa ou konn fè pou yo bon pwen dentèwogasyon wap mande Pou popilasyon leve kont mwen. Popilasyon mwen genyen an te rèl. Yo ba ou kriye tit. Se gouvènman sa k mete l nan soufrans wi. Tete menm si y ap kriye. Se youn nan rezon mwen menm mwen di. Tete menm vite y ap kriye wi. E m angaje m. Lapolis detwi anpil. Kay pou popilasyon pa m nan. Swadizan y ap detui byen pou mwen, yo kraze pou mwen tou. Men Teriel, boujwazi yo, komisè yo, yo p ap dòmi non. Y ap ret nan otèl. Y ap ret nan otèl paske depi w manje lajan m, kote w fè m nan moun dò granmoun. Em se sèl moun ki pa janm pè ki pap janm pè mwen m di nou l e mwen di nou l sa ka la ka wèl jou va jou vyen kaka je pa linèt nou vle fè operasyon bwa kale nou pa desann premati nou vle fè operasyon bwa kale nou pa al nan DGA al mande yo Moun yo mete kap jere dwan yo koman bal fè pase al mande yo moun yo mete kap jere dwan yo koman zam fè pase gen magazen zam isi gen magazen bal isi an ap fè operasyon bwa kale dèyè popilasyon an nou bezwen vilaj nou bezwen bèlè nou bezwen gran avin epi n paka siswa pou bal pa antre. Gade kòman ke nou pran popilasyon pou egare. Nou tap bezwen fè operasyon bwa kale, nou tap kòmanse mare nèg kap vann bal yo. Nou pa kapab. E si bal pa vann, gouvènman pa anpè. Nou gentan wè eleksyon nou pa vle fèt nan peyi a. Nap pran pretèks. Dayè, chat konnen, rat konnen. Barak may ap ret an plas. Vitelòm papa ou bay pwoblèm. Paske si kounya ou ap voye pèp la ale nan primati, ale nan seri kote, moun sa yo ou te konn chita ansanm avèk yo, moun sa yo pa respekte pwomès yo te fè ou. Se ou ki te pou pran devan e pèp la tap dèyè ou. Paske moun ki met zam nan men nou yo, si nou te mache pran yo, pèp la tap dèyè nou menm jan. Men kòm kounya lè yo ba w zam nan, kiyès ki viktim avèk zam nan ankò? Se popilasyon an. Bon popilasyon an leve nan dèyè ou. Ok? Ou mèt poze e m panse pèp la kòmsi li kòmanse pran leson. Tout leson bay yo la yo pran leson yo. y ap rive sou moun k ap bay zam yo tou. Paske si yo pa rive sou moun k ap bay zam yo, se kòmsi yo fè lave men si atè. E lòt konsèy ke m ap bay popilasyon an, lè nou pran yon bandi, pa kouri touye l san nou pa fè l pale. Fò n fè l pale, ki kote, kiyès ki konn ap ba l zam, kiyès ki konn ap ba l bal. Lè l fin ba nou kòmsi nouvèl la, epi nou menm, nou menm, nou tou franchi lakay moun sa a. Asireman n ka jwenn kès bal, bwat zam lakay moun sa a. Ki vle di, lè n al sezi yo, lè n fè sa n pou n fè ansanm avèk yo, nou remèt yo bay lapolis, lè sa a, nou anpeche bal sa yo rive an stòk bay kay bandi yo. Menm lè nou konnen ke gen moun nan lapolis lan, ki plase ki ta pou kanpe sa mete lòd sa yo se yo kap vann bandi yo zam ebyen lè nou pran bandi a nou fin fèl pale ki kotel jwenn zam nan epi kounya nou li avili moun ki vann ki konn vann li bal ak zam ebyen lè nou fè moun sa pase menm pran menm sò a tou ebyen moun sa se yon moun an mwens ki konn bay zam ki konn bay bal ebyen ap gen mwens zam mwens bal kap antre nan peyi a. Lè moun k ap bay bal yo wè yo kòmanse pèdi lavi yo tou, y ap pran bwa kale tou, ebyen, p ap gen bal k ap antre nan pèp la paske y ap gentan konnen ke si pèp la leve nan dèyè yo, y ap pran bwa kale menm jan avèk bandi a sapat yo. Oke, kidonk nou menm pèp la, pa sèlman rete sou ti bandi a sapat yo. Lè n ap touye yo, avan n touye yo, fò nou fè yo pale. Ki kote yo jwenn zam sa a? Ki kote ki konn vann yo bal? Epi nou menm pèp la pa pran lòd se franchi dirèkteman lakay moun sa a. E gen nèg, gen nan polisye ki konnen kiyès k ap vann zam, k ap vann bal. File koze a nan zòrèy pèp la tou piti. Pa kite konnen se ou k di l. File koze a, se ka entèl wi. Ann al ka entèl. N ap jwenn zam, n ap jwenn bal yo la. Se yo menm k ap vann tèl gwoup bandi zam ak bal. File koze a nan zòrèy pèp la, pèp la pral fè travay la pou nou. Nap la sèlman pou n sekirize pou pèp la pa viktim, pou n repouse bandi ki pral tire sou pèp la. Ann fè travay la pi byen, ann pa touye san ke n pa gen enfòmasyon. Epi tou sispann nou menm kmsi ki genyen ti pwoblèm avèk yon moun paske nou te gen yon ti pwoblèm avèk moun nan epi pou nou tou ap fè fè manti sou moun nan di si moun sa se madan bandi moun sa e bandi si nou pa gen bon enfòmasyon sou moun sa ke moun sa se yon bandi li konn kolabore avèk bandi li konn ap fè antèn pou bandi pa fè sa. Konn sak fè sa? Paske tout moun ou wè kap tonbe yo la, ki se bandi, ki se vrè bandi, se kama ki rive sou yo. Ebyen si ou fè sa ou menm, si ou konnen moun nan pa bandi, epi ou dil se bandi, ebyen kama gen poul rive sou ou tou. Wap viktim pi mal ke moun sa ou fè touye pou granmesi a. Bandi sa yo kap tonbe la, yo te konn ap touye moun pou granmesi, moun ki pa gen anyen pou wè ansanm avèk yo. Moun ki pa fè oken mal. Ebyen yo konn pran moun sa yo, yap touye yo. Fè yo pase mizè. Kidnape yo, lage gonm cho, gonm dife sou yo. Gonm plastik sou yo. Ebyen, kounye a kama rive sou yo, yap pèdi lavi yo pi mal ke moun sa yo. Ebyen ou menm, si w pran plezi, ou te gon ti pwoblèm avèk yon patnè ki te pran fanm ou. Ou te gen pwoblèm avèk yon jèn fanm ki te pran nèg ou, ou al fè manti sou li, di l se bandi, l ap kolabore avèk bandi, li se antèn pou bandi. Ebyen, kama gen pou l rive sou ou, ou fè l pèdi lavi l pou granmesi, kama ap rive sou ou. E vwala, se la nou kòmanse avèk videyo pou jodi a, nou di w mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen e pa bliye abòne, like, pataje videyo sa a pou w kapab ankouraje travay la. Tchaw tchaw, n ap kwaze ankò nan yon lòt videyo. Tchaw!